Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo te rèd nan Torcel nan Bernier hier soir. Il y a quelqu'un, un ami qui m'a appelé pour me dire Ariel Paul mete drone ou anlè sou zone sa yo paske bagay la rèd. Ebyen fòn di ke nan blòk sa yo anpil katouch tap tire hier soir au niveau de zone Pernier. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble ke gwoup Vitelhomme nan t ap tante antre pran komisarya a. Gen plizyè machin ki boule, men fò n di ke polisye yo te kanpe an granmoun, yo rele ranfò e yo te ansèkle perimèt la. E par la swit, bandi ame yo ta pral lage pye yo. Sa se te yon operasyon miskle ki te fèt nan blòk Tòsèl. Des Infos ke. Je vais mettre au conditionnel pou dire ke ta gen plizyè bandi ki stope. Sè bandi la ont ete stope par la polis, gen plizyè machin ki sezi e nèg yo jwenn anpil bal bandi yo konn ap itilize ak plizyè zam yo ta sezi. Ben n ap chache genyen plis detay sou enfòmasyon sila a. E gen yon lòt enfòmasyon ki ta fè kwè tou genyen 2 nèg yo boule. la polis tou mete dife sou yo epi genyen plizyè moun yo ale avèk yo eske sejan la se ta bandi oubyen eske se de moun yo ta estime ki enpòtan nan kad ransènyeman la polis bref bon pandan otorite yo ap fè mannèv la pou kapab achte zam pou kapab achte minisyon pou kapab al batay ak bandi men fò n di ke ebyen zam pa sispann antre nan peyi an sa fè la yn de laktyalite kote ke gen yon enpòtan sezi zam ki fèt o nivo de waf pò de pè de dizèn de milye de kartouch dekouvèt o waf de Port-de-Paix. Lapolis Nasyonal Dayiti nan tèt kole avèk otorite polisyè nan komin Port-de-Paix pwosede vandredi premye jiyè 2022 an ak sezi, tande byen, 128 kès kartouch ki kapab avwazine 100 mil inite, anpil nan yo kalib 556. Aprè dekouvèt sila, responsab yo rann yo nan Dewoulen, nan yon kay kote ke se la minisyon sa yo. ta prale plis pase 3 mil dola ameriken epi 814 mil goud yo jwenn sou plas. Se abò yon navi ki rele Miss Ellis an pwovdans peyi Etazini Damerik kote ke koli sa yo te anbake. Rive nan dwàn Pòdepè otorite polisyè yo nan komin nan enfòme e yo entèvni an granmoun e yo sezi materyèl sa yo. Daprè enfòmasyon ki disponib, gen anviwon 128 kès katouch pou fizi gwo kalib yo te kache yo nan bwat katon. Aprè konsta jij de pè Paul Blanc, otorite yo sezi kès yo e remèt yo bay sèvis departemantal polis jidisyè Nòwès Frantz Etienne pou swit nesesè. Suit ak operasyon sila, operasyon desant de lye ki efektye nan rezidans yo evantyèl sispèk, daprè komisè gouvènman ai an, Maitre Michel Virgile, ki te sou plas. Sèlman teknisyen an konstriksyon, bòs mason, yo menm te prezan epi te gen yon menajè. Nan fouy ki efektye yo, otorite yo dekouvri epi tou sezi 3 mil 890 dola ameriken, 814 mil 334 goud epi yon chajè wouzi, 2 pistolè kalib 9 milimèt ak yon pistolè kalib 38. Responsab kay la ki sitye nan Dewoulen, premyè seksyon komin Pòdepè pa t prezan men ajan polis yo jwenn sou plas moun ki t ap travay epi yon sèvant ki rele Emely Lafrance. Nan kad operasyon sila, Gen yon moun ki nan gadavi malgre ensistans jounalis Guerrier Henri emisyon Boukante la Pawòl, komisè gouvènman ai an pat vle revele non pwopriyetè kay sila a epi tou kagezon katouch yo pou kiyès yo ye. Nou pati pale avèk majistra Michelet Vigile, se komisè gouvènman depatman Nòdwès peyi a oubyen bon m ka di depatman an puiske son sèl jiridiksyon ki la a. Se jiridiksyon Nòdwès. Majistra, bonswa. Mèsi. Alò, jiridiksyon Pòdepè. Majistra Michelet, bonswa. Mèsi paske w mete w disponib pou fè yon ti pale avèk nou. Se ou nan boukante lapawòl. Kòman nou ye? Enben, mèsi. Nou anfòm. N ape kenbe. Mwen se Michel Virgile. Mwen se komisè gouvènman AI, jiridiksyon Pòdepè. Wi. Ou la pou yon ti bout tan, men fon ti elwanye ti bri a sèlman pou nou silvouplè. Si. Oke. Ou nan yon ti bri la. Soti nan bri a pou nou, silvouplè. nan fouy de woutin ke yo t ap fè nan verifikasyon sètèn machandiz, li pèmèt ke nou fè yon dekouvèt o nivo de bato Miss Lili nan bwat ke yo menm yo t ap mete atè. Kòman bato a rele majistra? Miss Lili. Ok. Miss Lili ki sanse asire trajè Ae port de paix epi Miami. Ok. E nan bato sa la nou sanse fon dekouvèt e fè ke nou rive dekouvri 128 kès de katouch. Uh-huh. Boukante la pawòl. E nan 128 kès de katouch yo ki repati konsa, e gen kès ki gen 500 katouch, gen kès ki gen 1000 katouch. Uh-huh. Kès ki gen 500 katouch yo. E de kan nou nou genyen an an tou la 128, 128 bwat, 128 kès, 128 kès katouch e lè n fè kalkil yo la yo ban nou anpil pase lè w pran 74 kès miltipliye pa 500 li ba w yon bon yon kantite epi 54 la miltipliye pa 1000 li ba w 54 mil ke katouch pou pou 556 la. Yo pale de, petèt se ou ki gen done yo nan men ou, yo pale de yon 100 mil katouch se sa? An total, de diferant kalibre. Nou preske rive ladan, sètènman. Nou preske rive ladan. Ok. Plis de 100.000 ka touche. Nou te gen yon bèl ekip ki mobilize pou te kontwole yo. Wi, paske ou konnen sa yo pa twò difisil, paske nan kès la menm, kès la done ki kantite li, men fò verifye l ankò. Ok. Fò verifye l, ki fè ke nou sanse genyen soti a rezilta sa la. Ok. Mizapa de katouch, pa genyen am afe ki sezi tou? Nan menm operasyon sa. Men nou t al fon operasyon o. Wi, nan menm kay moun ki te gen minisyon sa yo. Ok, dakò. Men, kiyès ki te vin reklame katouch sa yo ladwàn? E genyen yon enfòmasyon ou ban nou la a, te gen yon travayè ki travay sou waf la, bon se sa misye fè, e gen yon lòt moun ki ta vin resevwa l nan men l, malerezman n pa jwenn moun sa a la, e o moman opòten m kwè nou ka bay non moun nan, men n ap chèche moun sa a pou ke n kapab verifye egzakteman ki moun li ye. Travayè sa sou plas la se yon anplwaye ladwàn, yon bwokè, ki sa l ye? Ki sa l fè ladwàn? Non, se yon moun ki viv, li pa ladwàn non, se yon moun ki viv de chaj, se yon pòtfè. Se yon pòtfè, se yon moun ki viv de aktivite batiman yo, lè gen batiman se sa, se sa l fè kòm aktivite, dechaje, pote chaj. Ok, moun sa kote l pou le moman? Moun sa nou gade l a vu, annatandan ke ankèt la li menm li abouti pou l kapab pèmèt ke nou remonte a filyè moun ki ta vin chèche enfòm moun dokiman w nan men. Ok. Apa 2 zam nou sezi 64 bwat, 74 bwat katouch ki evalye a pli de 100 mil katouch selon sa w di la majistra, men li te di li pèmèt nou al dekouvri non mezon. Pou kiyès mezon sa yo e nan ki zòn nan Pòdepè? Mezon sa se toujou nan vil la li ye e an atann pou la bote de lankèt pèmèt ke nou pa divilge non mezon an. Non, m vle se ou k bay non men non an nan lari deja majistra. Hein? Non an nan lari deja, m vle se ou k bay non, men non an nan lari deja. Bon, non, si non an nan lari, sa di ke se pa mwen k bay li, se yon moun k ap spekile. Enfòmasyon k vin jwenn mwen, yo di m mezon an nan zòn ki rele nan Chalè, e mèt kay la rele yon sèten Jan. Non, se pa sa nou genyen kòm enfòmasyon. Ok. Poukisa ou pa vle pran yon gwo bagay konsa, ou se gad de so la, alò, ou se, pou m pa di minis la ki gad de so, ou se komisè gouvènman, chèf de pouswit nan zòn nan, ki la pou mete lapè, etabli lòd nan rejyon poukisa ou pa vle pataje non mezon sa mèt mezon sa nou tal fè fouy lakay li a. Bon e nou antre nan mezon an efektivman m pa vle m pa vle bay eleman pou ankèt la m pa vle bay eleman pou ankèt la paske apati de verifikasyon ke mwen menm jete pou m fè demen maten kòm ekspeditè la ki gen mezon an ayiti se sa k fè m pridan m pa vle bay li fò m fin verifye fò m fin verifye sou fich ke ladwàn li menm, bato a li menm li genyen, e se demen maten m ap gen posiblite m fè verifikasyon kòm m pale avèk mèt bato a, ban m chans lan pou ke mwen menm m pa divilge, men demen m leve m kapab ba ou enfòmasyon avèk sètitid, avèk sètitid ke moun sa efektivman kòm ekspeditè men ki moun ki genyen mezon sa nan Pòdepè. Ok, kiyès ki te mennen nou nan kay sa n t ale a apre n fè sezi ladwàn nan? Kiyès ki te mennen? Moun sa t mennen nan kay la se paske se pòtfèy la. ki te di ke li menm yo konn ba li pote chaj la, moun sa ke li te gen randevou avè la se la l konn ye, kay sa. Ok, li di se la l konn ye, men lè n te rive n pa t jwenn moun nan kay sa. E kay la te gen moun ki t ap travay avè l men nou pa t jwenn okipan mezon an, okipan mezon an, men lè n pale avè yo, yo di n ki egzakteman pou ki moun kay la li menm li ye. Moun sa yo n te jwenn ki t ap travay nan kay la, kote yo pou le moman? Moun sa yo sanse la, yo tanse, yo sanse pa gen anyen pou wè avèk sa ki pase a. Misye se dè, se dè jounalye, dè mason ki tap travay e yo di, yo eksplike eksakteman ki travay yo menm yo vin fè e kote yo te ye a, m kapab di ke se yon, se nan depandans ke yo menm yo tap travay. Epi nan kay la yo te pèmèt ke nou jwenn yon lòt moun ki fè ke nou ant, nou penetre kay la pou nou te kapab fè operasyon. Men moun ki te ban nou aksè avèk jij depè pou n te fouye kay la, kote moun sa a? Bon moun sa li menm li la? Li la? Eske l anba men lapolis? Eske l gade a vi? Li pa gade a vi paske se yon moun ki sanse vin travay tou kòm menajè nan kay la men se li menm ki te la, li gen yon chaj pou ke l te pèmèt ke operasyon an li menm li te fèt nan mezon an san traka. Eske moun sa a, eske moun sa a ki te ban nou aksè pou n te vizite tout espas kay la, li di nou pou kiyès kay la ye? Wi li ban nou non moun nan. Li ban nou non moun nan e gen lyen de parante avèk moun nan tou. Ok. Moun sa nou te jwenn nan kay la, kòman i rele ki te ban nou espas pou nou te fouye a? Kòman l rele? Moun sa a li rele Emily Lafrance. Ok. Li gen lyen de parante, li gen lyen de parante avèk mèt kay la? Sètènman. Ok. Mèt kay la kòman i rele? Kote l ap viv? Bon, se sa k fè mwen mèt kay la san se aletranje. e pa rapò a enfòmasyon ke mwen menm mwen genyen, fò ke m vin verifye avèk avèk e bato a demen maten pou ke fich ki genyen yo kòm ekspeditè, moun ki voye l la, pou ke mwen menm m kapab di w avèk sètitid, men ki moun ki te ban nou, ki te bay bato a misyon sa pou te transpòte e minisyon sa yo an Ayiti. Ok, ok. A vle di, enfòmasyon ou jwenn sou plas, nan mezon n t al fouye a, mèt kay la, Yo ba ou non an ou pa chwazi di non aswè a nan Boukante Lapawòl, men mèt kay la pa p viv e Pòdepè. Non, li pa viv Pòdepè, li pa viv an Ayiti, dizon. Ok, ok. Li pa viv an Ayiti e selon enfòmasyon ke yo bay, e pa rapò a sa ki gen an, paske aprè midi a ou di m sa, te genyen yon sezi ki te fèt lane dènyè, se menm moun sa a ankò ki te gen pou wè avè l. Moun ki te fin reklame katouch yo, sa l di yo ta pral fè ak katouch sa yo? E pou le moman n pa jwenn moun sa a, okontrè n t ale alarechèch li, nou pa jwenn li. E li fè ke se pòt fè a moun ki te responsab pou te fè, pou te pran yo nan bato a pou te ba li yo. Se moun sa a nou gen nan men nou. Men nou, pou moun ki t ap vin pran yo a, nou pa gen moun sa a annatandan. Konbyen arèstasyon nou fè majistra? Nou gen yon sèl moun ki nan men n, se moun, se pòt fè a ki t ap resevwa machandiz yo. Pou kounye a kote katouch yo e objè sezi yo kote yo pou le moman? Bon aprè konsta a nou sanse depoze yo la o biwo santral de lapolis nan pòdepè. Ou pa chwazi ban nou non moun sòtay lakay li a mèt mezon an jis kounye a? E esperem demen Dye vle map ka pale avèw avèk sètitid yo banm non mezon an men m pa vle pale anven banm mwen verifye demen maten. pou m gade lyen an egzakteman ant moun ki mèt mezon an avèk moun ki te ekspeditè de minisyon sa yo pou ke mwen menm kapab ba ou l avèk sètitid. Men èske efektivman se nan chalè kay la ye? Non, kay la pa nan chalè. Kay la nan zòn Dewoulen. Kòman zòn nan rele? Nan zòn Dewoulen. Dewoulen. E se sitiye Dewoulen pou moun Nòdwès k ap tande w la e pou peyi a? E pou moun Nòdwès ki moun e pou moun Nòdwès k ap tande pou peyi a, lò Dewoulen ou nan premyè seksyon kominal Pòdepè. E premyè seksyon la se yon se se se yon zòn e ki marekajez ki fè ke gen anpil moun ki abite ladan l e se sa se sa nou kapab di se yon se yon nouvèl aglomerasyon kominal ki fè ke gen anpil moun ki sanse gen posiblite yo sanse rantre nan zòn sa pou fè de konstriksyon de fòtin anndan vil Pòdepè. Se premye fwa nou fè gwo sezi sa yo nan rejyon an, majistra? E se pa premyè fwa, men pa rapò a minisyon yo, lane dènye te nou te fè sezi de sezi dam, men ane sa se minisyon sa yo ye egzakteman. Ok, ok. Donk w ap ban nou non an lè w genyen li oubyen ou pa deside ban nou li kounye a? M espere ke demen si Dye vle nou kapab pale sou sa pou ke m kapab di w egzakteman men kisa ki gen. Ban mwen chans lan pou aswè a. Ben, anfèt, gen yon bagay m vle mande w vit fè, paske yo poze m kesyon sou sa. Gen yon afè senksan mil dola k ap pale. Se yon buzz oubyen se yon verite? Non ou mèt vin dwat. Ekip Misyon Kreyòl la di senksan mil dola ameriken pou kèlkeswa moun ki touye Izo, senksan mil dola ameriken pou kèlkeswa moun ki touye Lamothe Sanjou. Paske Ayiti fè twòp byen pou nou. Pou nou kite de twa ti kokorat avèk bo yo ap redwi peyi a nan sa l ye a. Nou gen yon chwa pou n fè. Swa nou menm ki 10 milyon moun jounen jodi an, nou kontinye kite ti salisan sa yo, ti malandren sa yo ap kidnape nou, ap touye nou, ap rache nou, ap fè nou tout kalte mechanste, oubyen nou menm ki 10 milyon moun, nou met ansanm pou n konbat nèg sa yo. Lè n fin konbat nèg sa yo, aprè sa n ap konbat nèg avès yo. Paske Ayiti, Ayiti se fyète nou. Pou sa nou fè nan limanite, pou sa nou reprezante. Misyon kreyòl se ayisyen ka viv etazini yo. Misyon kreyòl se ayisyen ka viv an espay yo. Pou sa nou reprezante nan limanite nou pa ka kite ti salistan sa yo redwi peyi an sa. E map tou pwofite di sa. 500 mil dola ameriken nap bay lan, ide a e pa pou touye izo ni pou ide touye lamò san jou. Kòm e nèg sa yo ki reprezante danje a. Menm yo menm, si yo ta konvèti tèt yo ta di yo pap touye moun ankò yo pap rache ankò, 500 mil dola ameriken sa nap ba yo l. E moun sa yo te pote soutyen yo bay Aristide. E byen yè, nos confrères de Actualités Locales TV ont rencontré une femme, mais moi je me demande est-ce que c'est une femme folle? Elle a dit ça. Aristil oo anmweyy bon m aristil bon m aristil m pa kapab ankò si aristil te la m tap gentan manje m tap gentan bwè kay tap peye. Li tap pran nou met an kote. Lè Aristide te la sak diri te an gwo lakay nou wi, men kounya men yon ti mamit diri nou pa ka achte. 23 dola ti mamit diri vann. 23 dola wi! Peyi an dèy nan men. Mateli pase pa fè anyen, li kite nou nan menm mizè a. Kounya la, chen manje chen nou ye. Moun ap manje moun parèy yo. Wi, wi, pou n vin repare peyi a pou mwen. Pou m bèl ti fanm. 25 an m genyen m kou yon vye granmoun. Ki bo w tap viv avan? Ki bom davi m se moun laskaroba kounya m pran lari. A ki laj ou pran lari? Depi a 12 an m pran lari m gen 25 an. Sak koz ou te pran lari a? Mwen pa konnen si se yon pwoblèm ki te fè m pran lari a non. M te pran lari a pou bezwen m men kounya e nan kaka m pase tèt mwen pi rèd. E nan kaka m pase tèt mwen pi rèd. M ap dòmi lapli ap mouye m. Rad mwen domi a rada m leve anko vant mwen ap femal nan lari a tout vye maladi se pou nou nou paka manje mezanmi voye arisil bon mwen mande bakop pou arisil. Konbyen pitit ou genyen? M gen yon sèl li gen 7 ans. Ou panse se Aristide ki pral chanje peyi a? Wi! Mwen menm pou lajan map ret tann ou channmassa. Ebyen e kijan ou rele kijan ou rele. Idania silme Voye Aristide bon moun poul etirem nan lari a poul peye kay metem m paka pran seren ankò. Kochon manje kochon, m paka pase bèlè mezanmi inosan ap peye pou koupab, menm mwen yon ti malere pye sal pou m met atè pou nou wè figi a byen. Anba anm pè. Nou pa ka ba bon m dlo a non mwen menm. Wi, men sa m aprann. Gen kote m pa ka pase. Depi maten m grangou la m poko vann ti kès bagay la. Maten l vin pou 500 dola. Pou m fè 100 dola benefis pou m achte sandal. E apèn m achte ti sandal met nan pye m. M poko vann anyen menm menm ditou depi maten. M poko vann anyen premye sòti m poko vann anyen. Sa w manje, sa w kite pou timoun nan? Anyen. Ki bò timoun sa lekòl? Eske l lekòl? Wi nan men fanmi m li ye m bon gen de lè gen de lè yo bon mwen gen de lè yo pa bon mwen m konbat a lari a jan m sòti a bare sòti konsa. Se Aristide m te la m pa tap nan mizè sa m pa tap manje kaka kaka sou kaka nan pòtay la mwen se pou lari a m ye si Aristide te la epi gwo m tap genyen wi Aristide tap ranje peyi a lè Aristide pa la peyi a tounen kaka tounen kaka sou vè m ap mache nan peyi a m ap dòmi nan lari. Si Aristide medam te ka domi nan lari, men lap ka domi nan lari non. Li tap rimase nou, ba nou èd, li tap mete nou yon kote. Wi, si Aristide te la men ni se mande m mande m gen sa yo. Men ni se dlo map bat pou m fè bè. Tout prezidan moute, sèl Aristide. Non Aristide rete dèyè, paske l konn fè boudou. Vo Aristide ba nou. Nou tounen kochon. Kounya la nap manje moun parèy nou hein ayisyen ap manje ayisyen hein se Aristide de la te gen bagay sa yo wap bat dlo fè bè menni depi maten m nan lari an m paka vann menni 25 dola grenn nan menni 2 pou 2 pou 50 dola se Aristide de la li tap fè kòb li tap fè kòb la pi wo pou mwen m patap nan mizè gade koulè ti pyem menm manje m poko manje. M te pi byen viv, m te bèl ti fanm. Kounye a la m kou yon azadra. Voye Ayisil pou mwen silvouplè mezanmi. M mande nou bakòp. Voye Ayisil. Pou lari a m ye. M pa pou anndan kay. Pou lari a m ye. Nan lari m ap dòmi. Lapli ap mouye m. Pa gen yon nimewo telefòn? Si yon moun ta bezwen kontakte w? Non. Depi nou wè m menm se yon ti bwèt k ap men m. M ap fè efò pou m mache. Bon, enben si yon moun ta vle rantre an kontak ansanm avèk ou, kòman l ap fè sa? Bon, men n ap ban mwen kilè n ap wè m pou m ka vin jwenn nou. Se avè nou map pale mezanmi vi aristid vout vin ranmase nou lari a. Sa ki pral fèt la li pa gen anyen a wè avèk nou menm lap gen a wè avèk nou sèlman. An men map pran yon lòt nimero pote ba nou la depi nou la dèyè si Bondye vle pou nou edem a peyi a. Si aristid pa la peyi a tounen kaka tounen kaka sou vè map mache nan peyi a map dòmi nan lari si aristid vle la m te ka dòmi nan lari m pa tap ka dòmi nan lari non li tap ranmase nou ba nou èd li tap mete nou yon kote. N ap fini avèk dosye sila kote ke nou sonje ke gen yon fo pwofèt, eske m ka di fo pwofèt? Ben kelken ki pretan etre pwofèt k ap bay mesaj se isi fas le veye, li pran yon pakèt fi mete nan kay. M ta kapab di mesye sa a anpil moun konsidere l kòm yon bouwo paske le fèt ke ou pran pòz pwofèt ou epi w antre nan lojik sila a, w ap bay revelasyon fè sou Ayiti. Epi tou ou pran moun ou mete yo prèske an esklavaj paske ou sonje fi ki se madanm operatè radyo mega a, fi a di w konsa kote l te ye a, manje yo al chache pou kabrit se ladann yo manje. Lapolis arete misye paske mwen m te swete ke pou lapolis arete l e Bob se li menm nan jounal premyè okazyon. E pandan mwen te nan prizon an mwen te wè genyen Silvani avèk mari l ki te kanpe sou yon bagay ki wo epi m desann yo m mete yo atè kouche atè andedan prizon an men mari a pat vle desann m pa konn kote m jwenn yon kle gade m gade m wè m gen yon kle nan men m bay misye yon kout pye yon kout kle. Kle bagay yo bay machin yo, m bay misye yon kout kle nan pye epi misye kouri desann. Men, sa son, sa se yonn nan yon fwa. Gen yon lòt fwa, mwen gade mwen wè, mwen delivre, m wè gen 2 nèg Damien ki vin temwanye pou mwen kiyès ke m ye, e m pa konn nan bagay moun, e m pa konn, m pa konn nan move bagay moun, e, e apre sa m wè gen 2 dam ki abiye tou de ble ki vin ouvri, ki vin ouvri pòt selil la. E pou yo di yo vin mete m deyò, m gentan konn ki 2 medam. 2 medam ki fè inite yo, palan de Tina avèk Iloana. E pi, e, an plizyè okazyon ankò, e, Letènèl montre m, gon yon mesye ankò ki andedan selil la k te wè gon granmoun avèk yon ba, yon granmoun bab blanch ki avèk yon baton, yon bib nan men ki vi, ki di l vin chèche l eveye. E pi, nan dènye nuit avan m vini an, Nan maten Letènèl montrem ke Mateli pran pòz dyab li lal barem nan yon ravin ke m te gen pou mal travèse mal se menm m travèse misye pa menm misye pa menm wè lèm travèse malgre lap pran pòz dyab li epi aprè sa Letènèl montrem m te m te nan yon wout nan menm nwit la avan nan avan mwen ale a li m nan yon wout gon dlo k barem dlo a fò men m sèmante sou vim map janbe dlo a epi efektivman m travèse dlo a aprè sa map rale. lòt moun ki dèyèm poum travèse yo e donk depi m wè letèl moutrem sa avèk 2 lòt bayi te moutrem kòm m gentan konprann ke m di mesye yo nou gen poun chèchem nou pa wèm paske misyon m fini bò isi a lè yo gade yo wè se pou jou a se sèl mwen menm ki libere yo tout yo sezi paske m te gentan di yo m te gentan di yo sonj yo donk e map redi nou sa ankò letènèl planifye tout afèm M pa ta ka oze m pou moun Letènèl fè m ye a pou m ta pral rele moun pou m peye lajan pou li libere m. Nou wè li veye, nou pako konn kiyès li veye. M espere ke yon jou n ap konnen tout bon vre kiyès li veye ye. E gen anpil lòt moun jan nou wè m ta prale moun nan gwo dlo a aprè sa pa dèy m nan ki te dwe sove pa ministè mwen. Men. Yo tèlman imilye m malerezman pou yo. E, men, yon nan, yon nan dènye sonj Letènèl, vizyon Letènèl te ban mwen tou, li te montre m ke li delivre m, men gen 3 moun ki pran plas mwen. 3 moun sa yo se, Silvania avèk mari l avèk sè Lora ki vin pran plas mwen nan prizon an. Sè Lora! Letènèl montre m plizyè fwa, sè Lora gen pou l vin pran plas mwen an. Plas ki ke kem te ye a nan prizon an. Bagay ki te fèm pi mal lè polis yo te vin dim nan gad a vue a ke Judith akizem li di se mwen menm ki te mandel poul vin lakay mwen poul vin nan gerizon sa fè sa te fèm mal o pwen ke bagay la te tèlman boul vèsem nan aswè Letènèl voye yon moun. Vin ban mwen, vin pote pou mwen yon bidon dlo, e, e, e, yon ti bidon dlo avèk yon demi tèmòs ki gen dlo sikre. S on fason pou m desann tansyon. Sa te fè m mal anpil. E, men an reyalite fò m di nou oprimadbò, pou m kòmanse, e. Se mwen menm ki te inosan nan dosye Judith la, men Judith te vini efektivman pou Judith te vin met men sou mwen kòm nèg. Men kòm mwen menm tou, moun, depi Letènèl pa di m fè yon bagay m p ap fè l, m regrèt sa pou moun ki panse yo ka tann pyèj pou mwen. E se lè m soti nan prizon an m ap genyen de zenfòmasyon, monchè Judith mechan. E lè Judith ap vin priye sou mòn nan, Judith pa di, Judith di m l ap vin priye sou mòn men m pa konn sou ki mòn, se lè l ap vini an, jou l ap vini an li di m, m kwè se nan ye, nan a, nan, nan aprè midi avan l vini an li di m se l sou, se, se sou mòn lakay mwen l ap vini. Men jan l pale a ta sanble m, m gen enpresyon l panse se lakay mwen l ap vini, m di non, m di s on mòn de priyè, moun vin priye tout kote. Aprè sa m fin pale avèk Judith. Efektivman, Jidit vin sou mòn nan, lè Jidit fin priye, Jidit vin pase Salin lakay la. Men Jidit di m, avan l vini an, li di moun l manman l ki kote l ale. Se apre m ap konnen Jidit pa t di manman l kote l ale, sa di Jidit gen yon te gen yon lòt bagay nan tèt li. Mwen men alòske li di m, li di manman l kote l ale. Dezyèmman, lè Jidit rive li pa p dòmi, m bay Jidit telefòn, mwen di Jidit rele moun lakay ou pou w di, Men ou pap vini, men ki kote wap dòmi, men lakay ki moun wap dòmi. Mezanmi m fin bay Judith telefòn nan m deplase, se yè map aprann lèm soti nan prizon map aprann Judith pa di manman l kote lap dòmi. Alòske lèl vin kote m li di, li di m li di manman l sa. Mezanmi fanm! Anverite fanm! Se yè madan Johannes menm ki wè bagay la, men li di Johannes konsa ke Judith bay papa Vee manti, men mwen menm li pa dim sa. Men pou li menm li pa panse si bagay la ap rive jis pwen sa. Mezanmi an verite m sezi yè. Se yè lè nap rasanble done yo, nou wè efektivman se 2 nèg Judith te vini. Ki sak pase? Dayè, mwen menm, m pa gen, m pa konn fè jèn, m pa konn fè fè de nwi, m pa gen lwil, m pa gen anyen, m pa gen legliz, kòman pou m te fè di moun vin nan gerizon lakay mwen? Se yon mòn de priyè, ou ka toujou vin priye pou yo sou mòn nan, men se pa lakay mwen w ap vini. Donk, dayè, yonn nan bagay lòt la di. M konn al relel poul rakontem rèv m kòman nou pwosede nou leve nou nou pataje rèv tout moun fè ansanm nou diskite yo epi aprè sa nan tout rèv yo m ka chwazi yonn ou de moun epim fè yo banm rèv yonn yonn ou de rèv nan sa yo fè donk m pa ta ka pran tout moun yo ansanm nan studio a nan yon sitiyasyon konsa se nòmal poum te pran yo yonn yonn aprè lòt men kisak pase lè Judith vin kotem de nan nan nan nan nan. studio a, Judith, anpil fwa Judith ouvri devan l ban mwen. Judith, e, e, e, konsey de rad, rad, anpil fwa li te kon mete ki gen bouton, e, ki gen bouton, de si soti an ou rive an ba ki pa devan, depi l vini, li ouvri devan m, m ap gade tout plim Judith, m ap gade tout kilòt Judith, ou, tout afè Judith ouvri devan m, m ansanm avè l, nou 2 a nan studio a. Men m toujou panse se yon kèk bagay ki fèt pa erè, Se yè map konprann sant planifikasyon Judith paske Judith te bezwen rèn, Judith te bezwen met men sou mwen anverite m sezi mezanmi. Judith dim li di manmanl si ki kote lal priye poutan manti. M bay Judith telefòn poul di manmanl men kote lap dòmi men kay kiyès lap dòmi paske manmanl te gentan konnen tout yon bann revelasyon Judith ap fè de mwen poutan Judith pa di bagay yo vre mwen menm konnen l di yo mezanmi anverite m sezi. Anverite m sezi. Judith tèlman bezwen, te bezwen sa l te bezwen an. Gen yon lè Judith dòmi di wi, li wè m ap bo avè l sou bouch. M pa okipe Judith paske m konn Letènèl pa t ban m Judith kòm fanm. Ou konprann? Kite mele m sa. Mwen menm tou di moun depi Letènèl pa di m fè yon bagay m pa p fè l. Poutan, i, adje mesi. Kounya Judith te bezwen Reine. Judith pa ko janm konn a kiyès annafè la. Sa fè m mal. Sa fèm mal, an verite sa fèm mal. Mwen menm di moun, moun pa fè manti sou mwen. Moun pa fè manti sou mwen paske mwen menm pran tout prekosyon gen de bagay pou moun pa di yo de mwen. Mezanmi, m sezi, lè m di nou m sezi a, lè nou rasanble tout done yo, tout bagay yo, kòmsi Judith te gon lòt bagay nan tèt li mwen menm, m pa konn sa. Poukisa, an reyalite, poukisa w ap vin prese w manno w pa ka di manman w kote w vini? Poukisa m ba w telefòn nan pou w di manman w men kay kiyès w ap dòmi, men kote, men ba, ou pa, ou vire, ou. Epi kounye a lè m al mande l, li ban m manti. Kèt poukisa? Kounye a pou w al di moun, se mwen menm ki te di w pou w vin lakay mwen, pou w vin nan gerizon. Mwen menm? Mwen menm ki te di bagay konsa? Mwen menm, bon imajine w si m te oze m manyen plim Judith. Ou wè tout bagay Judith te ka di sou mwen? Sa fè m mal wi mezanmi. Mwen m toujou di moun sa, moun pa bezwen, fi pa bezwen pyeje m paske m pap pran nan pyèj fi. M di moun sa, depi Letènèl pa di m fè yon bagay, m pap fè l. Paske lè m, lè m nan kouri a se pou kont mwen m pral nan kouri, mwen menm ti a ske lè m nan kouri fò Letènèl avèk mwen. An Judith. Lè w te konn monte anlè a kote m, m sonje Judith. Alò sa k sa k bay. M vrèman apresye Judith pou 2 rezon. Margaret ki lakay la se te yon moun ki te un peu rezève. Avèk prezans Judith Margaret vin epanouyi. Sa te fè m plezi. Dezyèm rezon, gen yon lè Judith fè yon rèv li di, li montre ke tout kote. Ti pitit mwen re li la. Sa di m vin konprann ke lè l fin fè rèv la, sa te vin fè ke m apresye l anpil. Menm jan lè w wè m, m kenbe lòt moun, m mare ansanm avèk yo, m kenbe Marianne, m mare Marianne, m m renmen Marianne. M m toujou anbrase Judith paske m renmen tout moun paske pou mwen menm Judith m te konsidere l kòm yon pitit mwen tankou Sephora, tankou Ludnie. M pa ta ka bezwen devan Judith. M pa ta ka bezwen devan Marianne. Se yon pitit ke li ye pou mwen. Ou konprann donk. Sa fè m mal wi. Kòm si se jwèt sa Judith konprann li te ka jwe avè m. Sa vrèman fè m mal. Sa vrèman fè m mal. De bagay ki pa nan panse m ditou. De bagay ki pa nan panse m ditou. Mwen menm m te di lòt la pou l vin lakay mwen pou l vin nan gerizon. Mwen? M gen yon bagay m konn pase sou moun? Bon mezanmi ooh enben pa gen pwoblèm map redi nou sa ankò eeh moun pa fè manti sou leveye se letènèl ki dil se pa mwen k dil se pa mwen k dil depi se leveye ou imilye sa fèm mal men kanmenm gen gras ou ka toujou mande padon.